Chak samdi et dimanche a partir de 8 heures PM suivez sur votre chaîne le feuilleton parlementaire tou sa ki te pase nan palman an depi nan 48 tièm lejislati wap gen chans reviv yo sou chaîne ou renmen anpil la an imaj ou an audio. Mwen menm mwen regrèt m pa regrèt koko chita devanm nan la wè m regrèt kèk koko pa chita la. Ou toujou konprann, ou toujou konprann, non, ou toujou konprann paske tu es télécommandé ou ka vin di nenpòt, di sa w vle la a. Non mal kaka enterè pa tout nèg ap ap ap met la. Lè nap fè pouvwa nou met zam nan dèyè nou swiv nou fize moun nou rache moun. Kiyès palmantè ki te make lejislati pa l la? Kiyès ki te pi egzekrab? Èske mesyedam sa yo te wè enterè pèp toutbon vre? Nou pa fout voye Yon pakèt vye depite vye senatè nou ye. Ah ki nèg yo ki ka fè yo non men nèg yo ka fè gwo kòb yo apre ki nèg yo ki ka fè gwo kòb yo. Poukisa palman tounen yon lye biznis? Poukisa lè pral gen eleksyon pou renouvle biwo, kandida yo toujou depanse anpil lajan? San nou pa bliye anpil seyans kote palmantè konn pafwa anvi mete men ak lòt kòlèg. Reviv tout moman sa yo sou RL prod ak Obsession Production. RL prod et Obsession Production, ce sont les chaines du moment. Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter bah une nouvelle émission. Est-ce que tout le monde en forme Bien sûr, c'est émission feuilleton parlementaire. Mais écoutez, on va remonter jusqu'en 2016. En 2016, dans quatre séances qui était gagné, pour être capable de modifier certains articles au niveau du règlement intérieur dans le Sénat République là. Qu'est-ce qui s'est passé L'acteur du jour, c'est bien Andris Richer. Alò nou konnen poukisa m vini avèk jan de emisyon sa yo paske sa kapab pèmèt ke nou konnen a kiyès nou annafè. Dèfwa ou te kapab wè yon moun li te kapab chèf an 2010 epi an 2020, an 2023, an 2024 li de retou men w pa konnen pèsonalite l vrèman sou leplan politik, ou pa konn kisa l t ap fè. Se sa k fè jan de seyans sa yo m te twouve ke se te evidan nan moman m te toujou ap sere imaj sa yo, m stoke yo M pa t janm konnen kisa m ta pral fè avè yo epi on bon jou m di men ekoute poukwa ne pa pwopoze a la popilasyon yon ti emisyon konsa, yon ti emisyon griyen dan men nan griyen dan an ya va fini pa konprann ki tip de pèsonalite politik yo genyen e kiyès moun yo ye. Bon brèf e nou sòm an mars 2016 genyen seyans k ap fèt pou te kapab amande sèten zatikl jan mwen di ou la nan. e règleman enteryè nan sena ebyen fòm di ke gen anpil pale anpil genyen fas a fas paske chak senatè ki soti nan yon departeman depi ou pa soti sou menm labèl politik avèk yon lòt senatè aparaman gon ti animozite menm lè ou pa fè santi sa wi men gon ti bagay kanmenm pa egzanp lè ou pran yon nèg tankou Don Kato epi ou ta pran Zokiki. Se yon egzanp m ba ou wi. Men egzanp klè lan li te Youri Latortue avèk Annick François. Nan kesyon deba enben youn toujou ap chache rekadre lòt. Enben se sa k fè nan seyans sa a e Andris Riché nan menm klan avèk Youri Latortue. Epi nèg sa yo ebyen se te aktè du jour. E nou pral wè sa an sekans, sekans par sekans. Si ou bezwen genyen plis detay pa rapò ak seyans sila, paske le report sa se nan lang franse, ebyen ou pral gen chans pou wè li sou Obsession Production, men sa ap pèmèt ke ou gen yon ide, epi sou Obsession, donk pou le jan ki adò le franse, donk nou pral gen chans pou nou gade l Nou konnen nou gen yon seyans an kontinyasyon. De ki dwa ke lè w gen yon seyans an kontinyasyon, ou ka chanje òd di jou a? Daprè mwen, enbleman, m pa wè pwoblèm pou nou vote rapò la, omwen gen yon travay ki efektye. M pa wè pwoblèm Pou n monte komisyon yo, sa fè gen de travay ki efektye. Donk omwen, menm si kounye la pa janm gen seyans ankò nan yon mwa, m konnen gen komisyon k ap la, k ap travay an pèmanans. Donk lè sa mwen m bokou plis alèz la wi, menm lè n pa janm fè asanble. Si efektivman nou te 16 senatè, m pa kache di w, menm pwent pye m ou pa t ap wè la, m t ap kite nou jere afè nou poukont nou. Men vou nèt pa 16. Nou bay tèt nou non majorite pou nou fè abi. Epi nou pèmèt moun kritike le parleman. Vou èt zantren davilir le parleman. Alò m bezwen mande w piblikman, èske w vle seyans oubyen w pa vle seyans? Senatè Richer. Èske w vle seyans oubyen w pa vle seyans? Kòm mwen tande. Chèf de file de cette majorité al nan radyo li di chak madi, chak mèkredi, chak jedi nou vin chita nan sal la, se ti ponyen minorite zwit la k pa janm la. Alò jodi a tou l mond è la, èske la volonte è manifeste pou gen seyans oubyen nou pa vle fè seyans? Jodi a, biwo a anpute 2 prezidan e se prezidan an, vis prezidan an k ap fè ofis de prezidan. M kwè ke li enpòtan e menm endispansab pou ke asanble a panche pou yo fè eleksyon pou yon nouvo prezidan. Etan done ke biwo a apateni a li, Se premye fwa l pa nan kan kankannen, li bò kote pouvwa a. Donk, jodi a la a, m panse ke se pa pre 1 mwa pou l ta wè nesesite de la fòmasyon de biwo. Eske n pral etènize nou? Eske n pral etènize nou? Nou pral fè pou pa janm genyen eleksyon? pou yon prezidan. Pa ka bodifye atik 65 la. E lè sa rive, prezidan, lè w al nan atik 83. Atik 83 a di, lè gen yon rapèl o règleman, pa gen vòt sou li, fò nou retounen nan règleman yo. Li lè l tan pou nou fin ak kout ba. Atik 83 a klè, enben, nou kontinye avèk seyans ki potko fini an. Epi, metenan, n ap fè yon lòt òd di jou la pwochèn fwa, metenan pou nou eli yon prezidan. M ap fè yon ti rapèl rapid pou kòlèg yo, pou m di yo dènye tantativ de seyans ke n te fè a, ki pa rele seyans, se te yon tantativ de seyans. Sa vle di, apati de tantativ sa a, jodi a. l'ordre du jour précédent, pourquoi les signateurs de la présente, conforme signataires, de la présente, conformément aux prescrits, des articles 64, 65 du règlement intérieur vous demande de bien vouloir écarter ce projet d'ordre du jour. Me permettriez-vous de vous demander à l'un des secrétaires du bureau de lire le compte rendu de la dernière séance de notre Assemblée tenue, ou byen de la tantativ de seyans teni le jedi 18 fevriye 2016. Plan 2016 an 213 yèm le Depite. Mosyon, Prezidan. Mosyon, Prezidan. Mosyon. Non, on ne peut pas vous donner mosyon. Mosyon, Prezidan. Prezidan, e kontrandi a fèt pou adopte avan ke li li. Pour lui, là, c'est consentement toute assemblée à coup d'accord. C'est toute assemblée à coup d'accord pour l'île. 1. Vérification du quorum. 2. Mot du président. 3. Lecture de la correspondance. 4. Lecture du compte du succès de la dernière séance. 5. Discussion et vote du rapport de la commission spéciale relatif à l'amendement de certains articles Nou Wè prezidan enkoyerans ankò an total e menm senatè sa yo prezidan pou moun kap gade yo yo te di ke ou pa gen kalite pou prezide se pou sa ou pa gen kalite pou prezide senatè riche soye senatè non li pa ka di senatè yap gade ou pa gen kalite. Prezidan fòm diw ke map sibi la anpil chak fwa poum pran la pawòl mikrom pa janm limen non se la lwa de la majorite kap jwe sou mwen la. Rapò a pa di egzakteman kòman seyans lan fini. Senatè Beauplan te chita dèyè do m nan la a e Senatè Carlos Lebon Leve! Li prèske te rape w sou chèz la pou l fè w kite seyans lan. Seyans lan fini, m ta kapab di an kaskad. Ou pa menm gen tan, se pandan w ap kouri, pandan Senatè Calos ap rale w, ou di bon seyans leve. Men, yo pa di l nan, yo pa di l nan rapò a. Que le sénateur Onondieu Louis du Nord-Ouest Regina la res ou bay yo. Voilà. Nou te gen chans wè anpil sekans, kisa sa di nou? Ebyen, eh m panse ke nou tire pa mal de leson e pral gen anpil kòmantè pa rapò ak emisyon sila. Donk, n ap di nou ekskiz paske nou pa gen chans pou nou kapab tanzantan al gade imaj yo pou nou monte emisyon yo.